Mouvman sa poko ka gen lidè l gen on sèl lidè se pèp la ki lidè k pral pran mouvman sa ou pa wè tout nèg politik fè silans yo pa ka pale paske gen anpil ladan yo si yo pale yap pran bwa kale tou paske se parenn se papa se tonton bandi yo yo ye yo konn sa deja hein gen anpil nèg politik ki pap oze pale paske jan bagay la melanje la si w pa ka di byen pa di mal. Sa di gen nèg si w ap tann se yon nèg politik la t pral pale negatif. Paske jan bagay la ye la pou yon nèg politik vin ouvri bouch li la ee atansyon fò nèg sa gen testikil li nan fès li. Paske la se pa jwèt k ap fèt la se pa ti bagay pitit gen la. Se gwo bagay k ap pase la nan peyi Dayiti. Eben ekoute la sosyete tande byen. M vle di n ke gon seri de enfòmasyon k ap pataje sou rezo yo. yo plis ale nan enterè gang yo paske nèg blogè yo viv de ou gen dwa nèg bon gon pakèt chèf gang kap fè sipèsta se nèg blogè t mete yo sou moun wi depi nèg la nik pale yo di woy izo kraze peyi a ti lapli kraze peyi a pou yo ka fè kòb pou yo ka fè kòb alòske yo pa rann yo kont ke yo gon responsabilite moral kòm sitwayen menm si ke ou ka itilize rezo a pou fè lajan. Lajan nèg sa yo fè sou rezo sosyal mwen menm podyab mwen si e te pou kòb m ta fè sou rezo sosyal m tap fèmen deja. Se paske m gon misyon m gon responsabilite e sa t fè m toujou apresye tout zanmi ki sipòte emisyon an. Ou wè m janm nan mande map di w ey bay pou bon enfòmasyon la banm zèl banm kachap m pa fè bagay konsa paske emisyon wap fè la a se vre m bezwen lajan men li ale odela de sa m ka pale de kachap zèl Si yon sitwayen estime ke l vle sipòte travay mwen, l fè l volontye, san egzijans. Paske travay mwen an, li ale odela de sa. Mwen se yon sitwayen konsyan, mwen swete yon nouvèl Ayiti. E menm si m pa ta la ankò, nan nouvèl Ayiti k ap vini an, m ba w garanti listwa ap kenbe non sa a. Listwa ap kenbe ke te gen yon jenn gason ki te sakrifye vi l hein, poul te pale sou peyi sa. Te gen yon jenn gason ki te brave danje. Te gen yon jenn gason ki te pran risk pou te denonse yon seri de deriv nan sosyete a. Te gen yon jenn gason o peril de sa vi ki te aksepte anprizone tèt li ki pa ka menm deplase ak fasilite poul te bay kout men nan sosyete sa. Paske peyi a pa ka kontinye konsa. Kidonk gen yon seri de nèg jounalis, medya an liy, yo gen responsabilite tou nan sa kap pase la. Paske se yo menm ki fè gang yo sipèsta. On chèf gang pale, ki mele moun chèf gang pale. O, entè, e ti lapli kraze peyi ya, bougwe kraze peyi ya, epi blaw, epi son on titre ensitatif pou ka fè moun al kouri abòne, gade. Nou pa ka fè sa. Jodi ya nou gon responsabilite, moral kòm sitwayen. Nou sipoze ede sosyete a. Kidonk men sa m pral di. Pa egzanp gen yon nèg la, yon endividi t voye yon bagay pou mwen talè a ki di oh mouvman sa bandi rekipere l, yo pa atake G9. Ou wè sa se yon chèf gang k ap pale e pa moun serye. Alò kòmsi ou pa konsyan jodi a toutotan n pa atake vilaj de Dye nou poko nan batay. Ou pa konsyan jodi a, Vilaj de Dye ak Gran Ravin responsab prèske 100 pou 100 kidnaping ki fèt nan peyi, nan Pòtoprens? Ou pa res, ou pa konn sa, ou pa konsyan de sa? Eske ou pa konsyan de sa? Sa vle di, mouvman Bwa Kale a l pa epanye pèsòn non. De nèg ki tonbe Kafou yè yo, e nèg G9 yo ye, e nèg Krisla yo ye wi. Ou pa konn sa? Blofè, ou pa konn sa? Sa vle di, nèg la itilize yon chèn YouTube li wi, pou l ka kraze yon mouvman popilè, pou l kreye divèsyon, pou l kapab fè plezi ak patwon l ki se yon chèf gang. Nou pa ka fè sa. Sa di nèg sa yo merite bwa kale. Paske ban m di w yon ti bagay. Gen yon lòt bagay ke m vle n konprann. Pwen ide ke nèg ap di w, o, ou wè, remake, m pral montre n sa k pase la, bon m ale dwat o bi. Jodi a nan sous matla, Popilasyon an deside pran lari. Ekoute, sa ka rive ke, paske m pral montre nou yon bagay. Sous matla, kote w ye? Remake, depi Akayè, Kabarè, moun yo debake. Moun yo an deplasman. Lapolis devan, moun yo dèyè. Se tankou yon manifestasyon popilè. Se sa k fè, dayè, m te di moun sa yo nan premyè imaj ke m te resevwa, m te di ke, atansyon, mouvman ka ki gen la a, se pa manifestasyon kòm si ou pral di aba entèl, viv entèl. Sa di gen yon seri de timoun, si n pa ka kriye pa fè grimas, rete chita lakay nou, kite moun ki gen bagay nan men yo pran lari a. Paske mouvman sa l pa fèt mouvman de bra balan epi n pral danse rara. Se pa sa bagay lan ye. Se pa sa bagay lan ye. Si e konsa nou tout ap viktim. Mouvman t gen la se pa mouvman moun ki pran lari pral danse rara, pral di viv entèl, aba entèl oh vle pa vle e pa sa bagay lan ye. Son mouvman mache pran bandi ak zam. Son mouvman mache derasine gang. Se sa bagay lan ye. Sa di w pa ka sot lakay ou de men vid. Se pa nan manifestasyon w prale. E pa nan danse w prale. E sa k fè m di moun yo veye trèt ki nan mitan yo. Se mouvman k gen la a kote timoun te granmoun, se yon mouvman menm yon bwòs dan fò w gen nan men w. Ou pa kab sòti de bra balan etsetera epi kote w prale? Ou pa pral regle anyen. Okontrè ou pral mare pye moun lòske yo bezwen bay bon bra kale a. Se pa nan rara n prale la a. La se nan batay pèp la ye. Pèp nou nan batay. Nou nan batay kont ensekirite, nou nan batay kont kidnaping, nou nan batay kont vyolè, nou nan batay kont kadejakè, nou nan batay kont vòlò, nou nan batay kont moun k ap fè n soufri nan peyi a. Se sa bagay lan ye. Sa di, si w pa gen anyen nan men w, pa pran lari an. Pa vin anbarase pye moun. Se pa mouvman fèy bwa k ap fèt la a. E pa manifestasyon. Kenbe fèy bwa w la anndan lakay ou. Mouvman sa se lapolis devan, pèp la dèyè avèk bagay pa yo nan men yo. Donk yo pa gen zam bagay men sa yo genyen li nan men yo. E pa bay, e pa bay anndan kanson. Se bagay jan w wè pèp Debussy fè l, se jan w wè moun Pako, Kanapevè fè l, se jan w wè Tomasen, Laboul, jan w wè nèg Dyèg kanpe. Se sa bagay lan ye. Pa gen blag la. Sa vle di ke Lò ou yon blòk gentan kouri di w, oh, moun yo pran resous mat la, bandi anvayi, raga yo sesi. Non! Se pa sa pou w kouri di. Jodi a, moun sous mat la, yo pile kote yo pa t ka pile devan plizyè jou la a. Pandan plizyè mwa yo mete yo deyò. Jodi a yo pile. Se nòmal kapab gen viktim ladan yo. Yo rele sa domaj kolateral. Yo rele sa, tande byen wi! detraktè yo, blofè yo ki vle kraze mouvman pèp la. Yo rele sa domaj kolateral. Kapab gen youn ki blese, kapab gen de twa k mouri. Men, yo parèt, yo pran nèg, nèg kouri, zam tonbe, nèg kouri, bagay tèt kase, nèg tonbe, yo rale nèg atè, tout bagay. Fò w wè sa tou. Sa vle di, bay sa, se E booster pèp la bezwen. Pa bay bagay vye nouvèl pou kraze, pou demotive pèp la. Sinon w nan gang tou. Sa vle di Bwa Kale a dwe rive sou yon seri de nèg, medya an liy. M klè sou sa m ap di w la. Paske la jodi an pèp la bezwen mesaj k ap motive l. Pèp la bezwen mesaj pou di l ke men mesaj ke m t ap di an depi kèlke jou. Nou pa nan regleman kont ak pèsòn. Règleman kont lan, li sèlman ale kont bandi yo. Pa atake yon moun paske w di o nèg sa m pa renmen fòm tèt li nan zòn nan. Lòt mesaj enpòtan, se pa paske yon nèg rasta oubyen dread ki fè l se bandi. Chaje rasta t se bon moun. Chaje dread ki se nèg pezib. Se pa paske nèg la rasta, li se dread ki fè l se gang. Sepandan, si w gen detay sou nèg sa, Son nèg ak zam li ye kap teyorize nou, bwa kale. Pa atake on moun pask pou koulè l. Pa gen bagay, pa de diskriminasyon, pa gen prejije la. Pa atake on nèg paske l te pran madanm ou. Pa atake on nèg paske l te pran ti mennaj ou. Pa atake on nèg paske l ap pi byen mennen pase ou. Mouvman se atake bandi li ye. Tande byen wi, mouvman se atake bandi. Pa atake on nèg paske l ap travèse nan lòt zòn. W atake nèg la se si w gen detay sou li. Si w sispèk, w ap mennen l bay lapolis. Si w wè nèg sa w pa fin konprann nan zòn nan, w ap rele lapolis vin pran l. Pa tiye moun paske w wè l, ou wè, ou di, ou janm wè nèg sa l se bandi non. Fò w konnen l se bandi pou w atake l. Men si w pa gen detay ke l se bandi, ou pa ka atake l. Sinon n ap kraze mouvman an nan men nou. E si nou remake gen de move je ki enfiltre mouvman an, ki vle kraze l konsa, fè bwa kale pou yo. Paske la a pa gen blag.